Vwala, jan e Serge te pale, mwen te gen pou m abòde kesyon e ensekirite a. E m kwè ke sitiyasyon ki nan peyi a, ki fè ke pèn chita pou l asepte prensip negosya, medyasyon, se paske kòm responsab òm e fanm deta, Nou panse ke sitiyasyon ekstrèmman grav. Sitiyasyon li dejenere nan sa nou wè k ap pase la a. Dayè, nan pen nou toujou di se te le banditisme d'Etat. E semèn sa a sa nou vin wè, dwann nan Leta te itilize l pou l fè zam rantre pou bandi yo. E imedyatman Kominote entènasyonal la yo te fikse ke sa tap pase nan dwàn nan, gen yon chanjman ki fèt epi nou wè, nou dekouvri tout lòbèy yo. Dayè, sa nou wè, sè ke gouvènman an te di chay pa antre nan machin, konntenè pa antre nan pwovens, lè nou gade nou wè Pòdepè, se jisteman la tout sa yo te kontinye ap antre, se kankou se yon vil apa, alò ke yo te di se Pòtoprens avèk Kap. Epi nou wè zam ap rantre, ke se swa Pòdepè ki pa t otorize antre, ke se swa Pòwoprens kote konntenè ap rantre gen zam. E menm Leta sa a ki te gen rekòmandasyon de Sena an 2020, rekòmandasyon n defèt, pou te mete yon ti lòd nan franchiz yo, nou wè yo pa mete oken lòd, nenpòt kiyès ka itilize yo, epi zam ap rantre, e zam sa yo Chak kou kontenè sa yo fin rantre ou gade nan lari a, ou wè batay k ap fèt piske yo alimante bandi yo. Katouch, zam, malgre y ap kenbe yo, nou wè se petèt le dizyèm ki yo ke yo kenbe. Men tout pase piske nou wè nan Site Solèy batay. Plis de 300 mò e blese nan site a. Kòman ke pou n tolere ke moun ap mouri konsa nan peyi a? Kòman pou leta pa di anyen? Dayè l pa t ka di anyen, jan nou di a. Se paske yo konplis nan kesyon zam yo. Latibonit kote ke te genyen. ebyen on sètèn pè, imedyatman gwoup yo reprann, yo di alimante yo, zam rantre, katouch, e nou wè spektak hideux ke Depite Arrudo sot pale, kote on jèn gason, pwofesè lekòl ap mache, e yo tire misye. E kòm si ryen netè, e apre yo rache l. Paske zam rantre, katouch rantre. Donk, men sitiyasyon k ap dewoule sou zye nou e se petèt sa nou di, yo pa ka tann, il fo ke pale yo akouche jisteman de yon gouvènans ki pèmèt ke Leta koupe fache avèk bandi yo. Il fo ke l fèt. Paske. Non sèlman leta asosye a bandi yo, men sa nou wè anndan leta. Mwen tande ke polisye yo pa genyen boulèt pouf, jilè pa bal, pou y ale nan operasyon. Yo oblije fè operasyon yo len apre lòt, alò ke yo te ka fè plizyè operasyon. Pandansetan, menm minisè enteryè ki nan CSPN nan, Li debloke 25 milyon goud pou de fos òganizasyon. 25 milyon goud la t ap achte 300 bon jilè pa bal. Pou polisye yo te ka mennen operasyon. Alò ke yo fè 25 milyon goud la pou de fo òganizasyon. Dayè mwen di l deja. Pou le moman pa gen kazèk non, pa gen mè non. Pou le moman se ajan egzekitif enterimè. Si w di se de, apres ke w te di se de zansyen kazèk. Men si se kounye a, tout moun, daprè dekrè ki te soti jiyè 2020, se ajan egzekitif enterimè. Kòman fè n ap gaspiye kòb? Ou gen yon Leta k ap gaspiye kòb ki pa ranfòse lapolis, ki ouvè dwàn pou ke gen zam ak katouch ki rantre, men rezilta ke Ariel ba nou pandan ennan. Piske 20 jiyè pral fè Ariel ennan. E se nan kad sa a nou di ke gen de bagay. Pa gen dilatwa nan kesyon pale a paske yo pa ka fè dilatwa. E mwen panse ke nou bezwen yon lòt lidèchip nan tèt leta sa a. Se premye bagay ki pou kòmanse pou nou konbat ensekirite a, yon lòt lidèchip. Ou pa ka eseye al mennen yon ekip a la viktwa alò ke ekip sa a se pèdi toutan l ap pèdi avèk lè menm jwè. Donk mwen kwè ke il fo un autre leadership e mwen panse tou ke la polis la gen sèten kote gen sèten efò yo ka fè. Kankou latibonit genyen yon komisarya tou nèf ki nan kafou ponsonde il fo ke yo mete polisye ladan yo il fo ke yo voye jistemon bon blende e sa ap ranfòse popilasyon paske jodi a popilasyon pare pou l akonpanye la polis pou yo rezoud pwoblèm sa. Donk an menm tan ke ap tann leadership, nou mande la polis gen des efò ke l dwe fè paske popilasyon an pa ka tann paske popilasyon ap mouri. E non sèlman gen kesyon ensekirite a, pa bezwen pale de lavi chè. Pa gen kote w pase pou w pri yo menm jan. Ma gen pale de goud la k ap devye. Pa gen anyen ke gouvènman an fè nan kesyon sa a. Ebyen chak jou w tande men se nòmal ke goud la moute. Lè ou pran 25 milyon goud wap debloke goud konsa nan leta se prensip ekonomik la tout tan gen plis goud enben dola a pi ra enben l monte se leta kap gaspiye donk nou gon leta ki merite chanje paske finansyèman en politikman sosyalman tout atach leta sa a se ankouraje bandi yo e nou menm penn nou di non a kesyon sa a nou di wi pou prensip negosyasyon men pa gen dilatwa Pou gon chanjman de lidèchip e an menm tan nou di lapolis la sekwe kò l paske fò gen efò ki fèt kan menm leta ap peye 13 mil polisye e m panse ke gen de bagay ki fèt pou evite gen de moun ki tonbe jan nou te wè yo tonbe a. A konte jisteman de demen jiska lòt semèn e nou menm nan pen nou gen pou nou bay de dat presi ke nou menm nap an ari men tout mouvman pasifik ki konstate pa gen rezilta, pa gen bilan, nou di ke nou apiye. Sou kesyon de sezi leta ayisyen gon lwa ki detèmine l. Lè se kòb, pa egzanp yo sezi dè moun kap fè dè trafik ilisit, yo sezi kòb, gen Konal ki la, ki li menm imedyatman ke yo sezi l yo voye l la, e l tonbe nan byen leta. La lwa di yo tonbe nan byen leta. Se menm bagay pou zam tou, yo tonbe nan byen leta. E leta ka dispoze de yo. Pa bliye ke zam ki rantre yo, se pa nan sitiyasyon de konfli, se moun k ap fè kontrebann. Yo di w tout zam sezi nan kontrebann, tout kòb, tout byen yo tonbe nan byen leta e leta ka dispoze de yo. Se sa ke di la lwa ayisyèn.